Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon bagay la toujou mare o nivo de zòn matisan fontamara tande kòman nèg yo tap frape. Sa map tande la yo mezanmi eske la se yon gè an Afganistan eske se yon gè nan peyi la Siri eske se yon gè an Somali paske bri materyèl wap tande la yo aparaman bon sa di w anpil bagay nèg yo ap frape fò ebyen fòn di ke dènyeman gen 4 moun ki yo menm pèdi lavi yo san konte lòt moun ki mouri yo pa wè akòz batay ki genyen nan zòn matisan ak fontamara. Nèg Gran Ravin te fon pote boure. Men fò m di nou byen ke pandan final Ajantin Brezil la, bagay la te mare nan rès fen aprè midi 10 jiyè a. Kote ke pandan nèg ti bwa yo yo menm mobilize pou gade Ajantin Brezil, ebyen nèg Gran Ravin yo yo menm yo pa chome. Yo pote boure ankò yn fwa. Batay la vrèman rèd. Paske sèt batay li vize egalman tiye dè bandi dan le kan rival, men li vize pèmèt a Gran Ravin pou kapab konkeri plis espas. Kant on a plis despas dan zin batay, ebyen ou mete enmi an nan ti soulye l, sa vle di ou kapab rive yon bon moman ou kwense l nan yon ti tèritwa ke li genyen. Men fò m di nou. Papa Kris la. Misye se yon move. Misye se nèg ki sèvi. Misye se yon ougan. Men misye di pitit gason l lan l sèmante sou vi l li pa ka mouri nan batay bandi ame. Se Letènèl ki pou pran l. Bon, antouka, si w ap batay anfas advèsè la, tanzantan l ap fè ti avanse sou ou, ebyen sa kapab rive tou yon bon maten yo met men sou ou. E pa bliye. Kesyon maji a, ebyen, anpil fwa gen de nèg ki konn ap batay yo gangle yo danble, men, li konn rive yon bon maten, Dyab la bay do. Paske lè ou pral mouri an, Dyab la li menm, li bay vag. Men batay sa a, nou ta kapab di sa ki fè nou mal ladan li, se paske anpil moun nan popilasyon ap pèdi lavi yo, anpil moun ap kouri kite zòn yo, yo pa konn ki kote pou yo ale. Kòman fen batay sa pral ye? On sè pa ankò, paske daprè jan n ap gade la a, sè ke sèt batay ne fè ke kòmanse apèn. Se tris, lò ap gade sitiyasyon o nivo de Martissant, se ankò pli trist paske on a pa de prezidan lejitim, batay k ap fèt la a pou nèg kapab kenbe pouvwa a, gwoup sa a di se mwen k prezidan, Lòt gwoup sa li menm di nèg sa pa lejitim, bon bagay rèd. E ankò plis nou nan yon peryòd de dèy kote ke yo asasinen prezidan Jovenel Moïse. Konsènan asasina prezidan Jovenel Moïse lan, nou sonje ke Pap Franswa te voye yon mesaj bay pèp ayisyen an, yon mesaj de senpati e egalman a la premyè dam Martine Moise ki li menm blese kap pran swen sou kabann lopital. A chak fwa nap pale de Martine Moise, m toujou anvi retounen sou kesyon sila, menm lè w wè gen anpil radyo nan entènasyonal la ki poste mesaj la, men gen de ti dout pa rapò ak voice Martine Moise la. Men nou pa la. Nou nan deklarasyon Pap la. Aprè l fin fè deklarasyon sa, nou konnen le Pap li te an konvalesans, Pap François. Ebyen jounen jodi a la nan kad yon mès spesyal, Le pape li panse a Haiti. Le message du pape d'abord nou swete li bon retablisman. Li adrese priyè li ak Ayiti aprè asasina prezidan Jovenel Moïse et la blessure de sa femme Martine Moïse. Li mande ak tout fòs nan peyi an e patikilyèman moun ki gen zam nan men yo pou kapab depoze les armes. Le pape François a dit choisir la vie. e li pwone yon veritable viv ansanm de manyè fratènèl. Sa ki konte pou tout moun, se enterè chak grenn moun e enterè kolektif la. Fèr ansòt aske chak moun defann enterè sa ki bò kote yo a. Mwen bò kote pèp ayisyen an, daprè sa Pap la di, e li swete ke pou vyolans lan kanpe nan peyi an e ke 7 nasyon kapab reprann yon bon chemen. e pou kapab ale vè yon avenir de pè e de konkòd. Ann tande Pap Franswa nan kout priyè sila a ki adrese a Ayiti. Chè frères et sœurs, ces derniers jours, ma prière a été adressée souvent à Haïti après l'assassinat du président et la blessure de sa femme je m'unis à l'appel des évêques de ce pays à déposer les armes, choisir la vie, choisir de vivre ensemble, fraternellement, dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt des autres aussi. Je suis proche, aussi au peuple haïtien. Je souhaite que la violence s'arrête et que la nation puisse reprendre le chemin vers un avenir de paix et de concorde. E nia pa ke ayiti paske pap la li menm tou li panse ak anpil lot peyi nan mond lan. Jist avan nou refèmen nap pèmèt ou gade ti video sa kote ke yon moun anpil moun sou rezo a pa renmen li pale sou asasina Jovenel Moïse lan son non se André Michel men il a kritike Menm si l s on chèf deta de fakto ou sot di l la s on enstitisyon. Il n'appartient pas à sa famille. Il n'appartient pas à sa femme. Il n'appartient menm pa a lui menm. Sa vle di Martine Moïse jodi a la li gen anpil kesyon pou l pou l reponn devan la polis jidisyè. San konplezans. L ap reponn kesyon yo. Bagay la se premye temwen n. Yo Martin. Temwen asiste. Wi. Se di yo ke se pou se pou se pou yon plezantri li ye. Brèf, gon fayit total, tout la structure de sécurité de l'Etat fayi. Konprann? Tout la structure du CSPN fayi. Tout la structure du palais. Mwen menm, mwen deja, mdeja pa kwè nan ankèt la avèk jan komisè gouvènman an kòmanse a. Misye se premye moun ki te swe bay demisyon. Men nou gen lontan la. E si l te tande nou l pa tap o coeur de scandale sa. Non non non non mwen ap pale nan radyo lap te nan dyal lap dil tou li pran de twa kolonbyen pran mèsenè l touye il est un suspect l oblije bay se pa yon plezantri sètadi ke si vous etes chef de la police vous n'avez pas su proteger le chef de l'Etat. Misye misye fayi nèt. Pase tande menm si genyen sekirite palè nasyonal men misye gen responsabilite poul gon sistèm de ransèyman ki atache a la pèsòn di prezidan li gen responsabilite poul toujou konn sa kap pase nan zòn sa a misye ap vin dim la a. Lap vin pale nan radio l te tue sa l te tue sa met bòt li nan pye l fè makak nan lari. Li pat gen kas la. Misye pa guy li te tue 3 poul bon dayè dayè dayè kesyon touye moun nan li trè sispèk. Pourquoi vous éliminez les gens? Vwala, André Michel ki te nan emisyon Ranmase avèk Jean Monard Métellus nan mikwo radyo Tele Karayib. N ap refèmen avèk dosye sila. Se jis yon dosye entènasyonal. Genyen 22 delenkan e 4 manm fòs sekirite ki mouri nan kad yon afwontman ki dire 2 jou antre polis ak gang nan lwès Karakas. Anons ki sòti samdi 10 jiyè a pa bò kote minis venezuelyèn Enteryè, Carmen Melendez. Afwontman yo kòmanse mèkredi swa 7 jiyè. Yo fè anpil viktim nan mitan popilasyon an nan kad katye ki konsène yo. Men minis lan pa presize kantite moun nan alokisyon li an, yon diskou li te fè sou televizyon. Anviwon 28 moun blese, 18 abitan nan katye kote afwontman sa yo ap fèt pami yo, dapre sa li di. Anviwon 2500 manm fòs sekirite a patisipe. Tande byen wi chif la, 2500 patisipe nan operasyon sila a pou kapab reprann Kota 905, yon katye popilè nan Karakas. Aprè 2 jou, nèg yo ap pete kout bal, ikonpri lame avèk fòs sekirite venezuelyèn, yo envesti vandredi 4 katye popilè ki nan men gang sa yo kote ke chèf yo yo menm yo pran lafuit. Jedi, lapolis emèt avi de rechèch kont moun sa yo. Yo pwomèt anviwon 500 mil dola de rekonpans ak moun ki ta kapab pèmèt ke yo jwenn mesye sa yo. Gang Kota 905 yo ki tap chèche anpeche fòs lòd yo pou kapab antre nan katye yo kontwole yo, ebyen sa te genyen konsekans sou trafik la. Minis la fè konnen sou Twitter. Anviwon 20 mil minisyon, 3 lans ròkèt, 26 fizi, pami yo fizi daso tip fal, 4 pistolè mitrayè, 3 grenad ak 6 pistolè yo jwenn yo nan kad operasyon sila. Yon laboratwa klandesten fabrikasyon dwòg, yo demantle li tou daprè Carmen Melendez. Donk, antouka fò n di ke batay anfas bandi pa sèlman an Ayiti, pa sèlman nan peyi Brezil. Men anpil lòt peyi ebyen se gwo batay kap fèt la pou kapab ebyen ratibwaze bandi kap bay pwoblèm. Sof kan Ayiti ebyen demantle gang yo ebyen sa parèt toujou kòm yon veritab kastèt.